Papa m nan syèl la, l ape veye mwen. Dye Toupisan, Dye d'Abraram, Dye d'Izarak, Dye de Jakòb, nan moman sa a, Jewova Dios, nou apwoche devan twòn beni w pou nou kapab di w mèsi, Seyè. Mèsi pou gras enfiniman w, Bondye. Merci pou bel joune Bondye ou fe nou pase son gras anplis son gras nesesè son gras espesyal alelouya ou fem seyè merci pou notre frè nou yo pou notre sè nou yo ki pral koute nou atravè le mond atravè de internet atravè de Facebook atravè YouTube Atravè Alleluia le mond antye Mwen beni non w pou sa m egzalte non w Seyè pa kite yo koute pou yo koute men pemèt yo koute Letènèl Dye pou yo kapab met an pwatik lapawòl de Dye Pè Selès Nou pa jis, nou pa bon ditou devan w, men se gras ke w fè nou Seyè. Mèsi pou gras enfiniman w, mèsi pou amou, pou bonte w, pou favè w anvè nou Seyè. Ka la pawòl dekrete e deklare, si Letènèl ne tè pa mon sekou, mon àm serè byen vit dan la demè di silans. Wi si w pat yon sekou pou nou Seyè sa fè lontan yo ta rele nou defen sa fè lontan yo ta rele nou alelouya nou ta pami mò yo men pliske yon pliske w yon sekou pou nou Seyè Dye nou ankò ap viv nou beni non w pou sa nou egzalte non dans le nom de notre re Seigneur Jésus Christ ki gen tout pouvra a lui soit la gloire au siècle des siècles amen. Fanatik Union TV yo, m pral fè yon lekti pou nou, se nan Filipyen chapitre 2 le vèsè 5. Filipyen chapit 2 vèsè 5 Mwen li konsa, nan non Papa ak Pitit la ak Lespri Sen an. E an vou lè santiman ki etè an Jezi Kris. M ap retounen li ankò. E an vou lè santiman ki etè an Jezi Kris. Nan lang kreyòl la, li di konsa. Nan lang kreyòl la, men sa l di nan lang kreyòl la, Se pou nou youn gen pou lòt menm santiman kite nan Jezi Kris la. Map retounen pran ankò, se pou nou youn gen pou lòt menm santiman kite nan Jezi Kris la. Pawòl Notre Senyè Jezi Kris gen tout pouvwa. Mwen ankò salye chaken de nou kap koutem patou e ayè dan le mond antye, espesyalman sila yo ki Kanada, espesyalman Brasilyen k ap koute n Kanada. Se sèvitè paw la, pitit Bondye vivan an, sèvitè Edmond Silnave. Se toujou yon plezi pou m apwoche ou pou m prezante devan chaken de nou k ap koute m atravè lemond. Sila yo ki Brezil, sila yo ki Chili, sila yo ki Ayiti, sila yo ki Santo Domingo, sila yo ki New York k ap koute m, Porto. Mwen salye nou trè fò dan le non notre re senyè Jezi Kris ki gen tout pouvra. Mè frè ze sè, pòsyon lekriti sa a m sot li pou nou ki se nan Filipyen le chapit 2 le vèsè 5, li di ankò e an vou lè santiman ki etè an Jezi Kris Apòtre Pòl ap pale avèk pèp Filipyen an pou l ap konseye yo, pou l ap di yo santiman ki nan Jezi Kris la se santiman sa a pou yo kapab genyen lakay yo. Santiman ki te nan Jezi Kris la se santiman sa a menm apòtre Pòl ap pale avèk pèp Filipyen an pou yo kapab posede ou pou yo kapab genyen lakay yo. Ta sanble ke apot la te wè nan pèp Filipyen an, yo pa t gen santiman Kris la. Yo pa t gen renmen youn pou lòt sa vre. Waw! Mè frè e sè k ap koute m atravè entènèt, atravè Youtube, Facebook, Mezanmi, tande! Tande! Tande sa Pawòl Bondye a di! Santiman ki te nan Jezi Kris la, se santiman sa a pou nou genyen se jou. Se santiman sa a Apòt la pale pou mwen menm avè nou genyen Ou menm ki poko gen Jezi Kris nan lavi w, chèche gen Jezi Kris nan lavi w pou w kapab gen santiman sa a. Zanmi m, Inyon TV 109 yo, o Inyon 109 TV yo, mwen soupriye nou anpil, fò nou chache gen santiman sa a lakay nou. Apòt la bay konsèy sa avèk pèp Filip la, o pèp Filipian, pou l ap di yo, Eye an vou lè santiman ki etan an Jezi Kris. Gen pou frè w la menm santiman Kris la te genyen an. Gen pou sè w la menm santiman Jezi Kris genyen an. Renmen frè w la, renmen sè w la zanmi m. Ou menm ki di ou se sèvitè, ou menm ki di ou se sèvant, m konnen w ap koute m, m konnen w ap koute m, m konnen w ap koute m, gen santiman sa pou sè w la, gen pou frè w la, gen pou pastè a, ou mèt gen pou menm moun ki poko konn Jezi yo, gen. Paske, kwè m si w vle mè frè ze sè, si nou pa gen menm santiman sa a Senyè Jezi Kris te genyen an, kwè m si w vle, menm si w ta di yon alelouya dyab p ap kapab tonbe, menm si w ta di yon beniswa letènèl dyab p ap kapab tonbe paske w pa gen santiman Seyè Jezi Kris te genyen an. Santiman youn pou lòt la. Renmen frè w la, renmen sè w la. Nan lang kreyòl la, li di konsa, nan lang kreyòl la, li di konsa, Se pou nou youn gen pou lòt menm santiman ki te nan Jezi Kris la. Menm santiman Kris la genyen an, menm santiman Jezi Kris genyen an, se menm santiman sa a ki pouse Jezi Kris mouri sou lebwa di Kalvè pou mwen menm avèk nou. Zanmim gen santiman sa. Sijè mwen pou nou aswè a se santiman ki te nan Jezi Kris la. Gen santiman sa nan lavi nou. Ou menm ki poko konvèti fòk ou gen santiman sa tou. Chèche gen santiman sa pou kapab vin devni yon bon moun. Pou kapab devni yon yon vrèman kèlke kèlke choz nan sosyete a. Santiman sa frèm. M konnen li pa fasil pou yon zanmi renmen yon zanmi parèy li. Li pa fasil, reyèlman vre li pa fasil. Men, ann fè efò pou nou kapab renmen youn pou lòt. Ann fè efò pou nou kapab renmen youn ak lòt. Ann fè efò pou nou kapab renmen travay Rasilien ap fè sou Inyon 109 TV. Ann fè efò. An nou kolabore ak travay sa, yon travay kote tout moun kapab pale. Kote tout moun gen dwa de pale. Wi, tout moun gen dwa te pale. Wi. Chanèl la e pa pou li senpman l fè l. Li fè chanèl la se pou nou. Pou nou kapab opine. Pou nou kapab entegre nou nan sosyete ke n ap viv la. pou nou kapab pale de un peu de koman nap viv, sa sosyete a ofri nou se jou. Nap viv nan 22 zièm syèk. Ou menm ki poko gen Jezi chèche gen lapè ak Kris la. Chèche rekonèt Jezi Kris è le Senyè. Chèche rekonèt sa. Ou menm zanmi m ki pa ta rekonèt ke Jezi Kris è le Senyè, se byen malerez pou ou. Men li enpòtan pou ou rekonèt ke Jezi Kris è le Senyè. Jezi Kris è le Dye d'Israyèl. Jezi Kris è le Seyè dè Seyè. Gen santiman Jezi Kris te gen Pou nou an. Menm santiman nan ki nan Jezi Kris la, genyen pou frè w la, genyen pou sèvitè Edmond, genyen pou Rasilien, genyen pou chaken de fanatik k ap koute Union 109 TV. Zanmi m yo, frè m yo, ou menm, Quiportu e ayè, Mwen pap kapab kenbe nou anpil paske gen anpil nan nou kap travay, ki fatige men yon sèl bagay map di nou pandan se tan nap kraze kò nou pou nou travay pou byen materyèl nou sou tè sa men li enpòtan pou nou kapab travay pou Seyè Jezi Kris li enpòtan pou nou kapab travay poun fè Seyè a plezi. Wi se kelke choz se bel bagay lè ou fè se a plezi moun ki kapab fè se a plezi se moun ki gen menm santiman seyè jezi kris te genyen an se moun ki gen santiman kris la genyen an se moun konsa kap kapab fè se a plezi se moun konsa kap kapab fè bondye plezi li enpotan pou gen santiman ki te nan jezi kris la afenke pou kapab fè letènèl dye dizrayèl la plezi Mes frères, mères sa, ou menm kap koute au Canada, au Chili, au Brésil, m salye nou trè fò. M salye nou, m salye nou e m renmen nou dans le nom précieux Seigneur Jésus Christ. M renmen nou. Nou menm ki patou e ayè, map priye nou. An nou priye pou Pasteur Lochary Mi. Pou lavi sè yo kapab delibere l. Pou yo kapab delibere l. O, pou yo kapab libere l. An nou priye pou Pastè Locharimi, pou yo kapab libere Pastè Locharimi. Paske depi m piti Pastè Locharimi ap chante pou l kapab retire tristès nan lavi chak grenn Ayisyen k ap viv pò touye ayè. Men se jou bandi ak zam fè entèvansyon yo kidnape l. Men nou menm nou se moun ki pote banyè levanjil, nou se moun ki pote Kris la, nou se moun k ap mache avèk Kris la. An nou priye, an nou priye pou Bondye kapab fè entèvansyon l. Si se pou bandi sa yo konvèti, se pou yo konvèti atravè de Pastè Lochard Rémy. Ou menm k ap koute m atravè lemond, Pa neglije priye pou pastè Locha Remy pou yo kapab liberel. M salye nou anpil, m salye nou trè fò. M ap salye kèk grenn zanmi mwen, mwen genyen Chili, Brezil, espesyalman frè m Patrick k ap koute m nan Brezil. M gen kouzen m yo k ap koute m Brezil ankò, kouzen m yo k ap koute m Chili. Diderot, Exè, Sonsonn kap koute m nan Brezil, m salye nou mesye m yo. Dyego pèp la kap koute mwen. E Wendy Fay kap Wendy Fèl Wendy Fay kap koute m. E je kwa ke an Frans, m salye misye trè fò. M salye tout jounalis kap fon travay serye. nan mond lan m salye nou trè fò e m salye rasilyen ankò m salye w trè fò zanmi pam fanmi pam kouzen pam m salye w trè fò kenbe la pa lage pa dekouraje nan travay sa wap fè a paske travay sa wap fè a li enpòtan tout moun gen dwa de gen dwa te pale sou nan travay sa wap fè a son chanèl nou ou ouvri pou tout moun kapab pale de sosyete ke y ap viv la, de zòn ke yo abite, de peyi ke y ap viv, e de istwa yo tou. Tout moun kapab fè entèvansyon, tout moun kapab opine. M salye nou trè fò. Kenbe la pa lage zanmi pa m yo, fanmi m yo. Nou menm ki poko gen Jezi, chèche gen Jezi, paske Jou yo ap kouri. Jou yo ap kouri. Nuit nan ap apwoche. Pa ret tan ankò. Li enpòtan pou w gen Jezi. Ou menm ki poko fè Lapak Kris la. Li enpòtan pou w fè Lapak Kris la. E mè frè e sè k ap koute mwen. Moun, zanmi pa m yo. Frè m yo, sè m yo ki nan Kris la deja. M ap mande nou. M soupriye nou anpil. Gen santiman Kris la te genyen. Gen santiman sa nan lavi nou. Afenke pou n kapab renmen frè n ak sè nou yo. pou nou kapab renmen pastè nou, pou nou kapab renmen dyak yo, predikatè yo, pou nou kapab renmen evanjelis yo, doktè yo, tout moun k ap travay pou Senyè Jezi Kris, pou nou kapab renmen yo, san ipokrizi, san ipokrizi, san pale mal, paske moun k ap pale moun mal, moun k ap fè bagay ki mal, moun k ap bay manti, k ap fè tripotay, p ap antre nan peyi wa kote Bondye ye a. Men se moun ki asepte gen santiman Kris la te gen an, se moun sa yo ki pote santiman Kris la, se yo menm kap kapab rantre nan peyi Wa ki anwo nan syèl la. Ke Bondye beni nou, ke Bondye gade nou, kenbe la pa lage, mwen renmen nou anpil anpil, dan le non de nòt re Senyè Jezi Kris ki gen tout pouvwa, nap pale yon pwochèn jou, yon lòt fwa ankò.